Aprè popilasyon an te fin lanse operasyon bwa kale wach manman retire grenn bandi ebyen medam matmwazèl e mesye lapolis mete pye l atè ebyen nou konnen pandan divès tan genyen baz 5 segond gran ravin ki bloke rantre sid kapital la. Ebyen pèp ayisyen, selon divès temwanyaj ke nou pral fè ou tande la a, ou pral konnen nan bon ti mamit kisa k ap regle anba a. Rale chèz ou. Bonjou, bonswa tout moun, kijan nou ye? Fouco zanmi enfo pa w rantre lakay ou se yon plezi. Ankò yon lòt fwa mwen di w mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pou w la pou w pa rate okenn videyo. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou TAK 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike, pataje videyo a pou travay la kapab avanse Zanmi pa w Fouco. Medam, matmwazèl e mesye, aktyèlman la a, mwen santi gon van lespwa k ap vante sou peyi Dayiti apre plis pase 10 lane nou konnen ensekirite, kòripsyon, men pou gang yo m pa kache di nou s on bagay ekstraòdinè e pandan dènye moman yo la apre asasina Prezidan Jovenel Moïse bagay la vin pi konplike puiske nou konnen Gon seri de gang nan peyi Dayiti ki te mete ansanm avèk mesye gouvèneman pou ke yo te kapab asasinen prezidan pou yo rive o pouvwa. Donk sa vin fè ke gang yo santi yo gon pouvwa, yo pa respekte pèsòn, yo pa tande yo pa wè. Donk popilasyon vin lage de bra balanse. Kouri monte kouri desann popilasyon an wè kite zòn sa ale nan lòt zòn, talè w tande gang anvayi epi bal kòmanse. chante donk li vin wèl pa gen lòt opsyon se degajel defann tèt li epi depi lè operasyon ebyen bwa kale lanse mpa kache diw anpil otorite fache anpil mèt gang pa kontan bandi yo soti nan silans yo yo ap pale anpil donk pèp ayisyen mouvman bwa kale a atake bandi yo fò divès polisye ebyen pran responsabilite yo yo kòmanse fè vwa yo pase yo di popilasyon ret Kenbe mouvman, pa lage mouvman bwa kale a, siveye monte brigad tout kote pandan yo menm kote ki pi danje yo paske yo menm yo pran fòmasyon pou sa, yo ap atake e non sèlman sa tou yo detèmine pou ke yo detui yon seri de gang nan peyi a k ap bay pwoblèm. Medam, matmwazèl e mesye ann tande kèk temwanyaj, n ap retounen talè konsa. pou kòmantè. Bonswa chak gen moun koulè ke gaye fèm gade vòl respè sè jan w di la banat sè ke pòtay pa bon pòtay pa bon menm bon se leson ke nou sot ap viv la se pou la premyè fwa paske nou pa konn tande son sa yo depi lap kouvri geto depi lap kouvri mouvman sa yo se premyè fwa nou tande son sa yo ki pèmèt nou plizyè nou te sanse vive pou nal wè kòman bagay la ye men genlè politik fèn repouse chemen paske yo di nou menm kòm jounalis Nou gen sèlman pou vin la a, lè operasyon an fin fèt, n a vin wè kòman zòn nan ye, n a vin wè sa k atè yo, n a fè konsta pa nou. Pou le moman yo mande pou n kite espas la, nou kite espas la. Gen prè de 6 blende k ap frape nan e gen yon mesye ki te pran bal nan tèt e gen 2 lòt moun ki te pran bal bò lakay yo ki t al tonbe. Nou pa t ka rive pi lwen e la nou te oblije rebrouse chemen pandan n ap tante pou n te rive bò ebyen ansyen komisarya oubyen sou komisarya a. Nou te oblije rebrouse chemen paske polis yo te pale avèk nou, men bagay la pa bon pou le moman paske Pòtay vrèman an ebulisyon tèlman enben polis yo di yo detèmine sèt fwa si yo viktim twòp enben yo vle mete yon bout avèk Vilaj de Dye a e yo menm deklare yo pa konnen gen inosan anndan Vilaj de Dye nan moman n ap pale la a sa ka rive a nenpòt kèl moman. Nou ka tande Vilaj de Dye swa son kote ki elimine oubyen yon kote ki disparèt paske polis yo di yo detèmine enben yo pap pran lòd e si peyi an an dezobeyisans yap pran an dezobeyisans paske sa kap fèt la e pa bon pou yo se ajan yo kap mouri se yo eta majò kap fè kòb yo menm yo deside e la lè nap gade kantite blende nou wè pou la premyè fwa ki anba a sa vle di yo eta majò a konprann kri e frè dam parèy yo. ki mande pou yo kapab fini avèk sa ki rele Vilaj Désert bay la pa dous anpil bal ap di anba a e mesye bandi yo ap reponn blende yo menm ap mete katouch atè finalman nou poko konnen sa kap sòti men enfas di atè e zòn pòtay la bal la pa bon ditou ditou paske mesye polisye yo mete pye atè nan moman nap pale la anpil bal ap tire onivo pòtay. E nap raple ke chèf ploton an te mande deja pou ke yo ba li onba kolonè gen 3 kay ki anpeche yo antre vilaj. e n raple lame a tou te ba ou bourad avèk yon elikoptè e n raple tou gad kòt t ap frape seryezman sou lanmè a sa ki te mete ebyen Izo nan pwoblèm e Izo avèk entèvansyon blofè parèy li yo te jwenn chans egalman pou rive Kanaran al jwenn Ti Djèf nan Kanaran li t al mawon la e aprè kèk jou pwoblèm vin fè presyon sou popilasyon e kite m fin peyi a. Nan moman n ap pale a, nan Lyèkou, nan depatman Striplitz, se pa 2 kout bal k ap chante pou kouwè li la. Li mande ti blennde ki sou Artibonit lan si pa bezwen lòd nan men fòs blennde pou l entèveni. Okin e m di dezòmè ke peyi a fè dezobeyisans sivil. Nou klè sou sa. Nou klè sou sa. pandan lapolis li menm l ap fè chimen pou nou. Antouka, pèp ayisyen kontinye mobilize ansanm avèk lapolis e pa bliye, menm si yon polisye te yon ti jan kwochi, l te nan move bagay men imedyatman li wè nou pran manchèt nou pa deside sitire bandi m pa kache di w l ap oblije konfòme l rapid. Rete konekte ansanm avèk nou, nou la pou nou enfòme w e di w tout sa k ap pase nan peyi Dayiti. Lapolis silvouplè kontinye frape. Nou kanpe dèyè w e fwa sa a, pa gen pyès òganizasyon dwa moun ki pral di o wi, te gen masak, te gen dis, te gen dat. Manchèt nou file, bwa kale wach manman, depi se vakabon ki anpeche peyi a gen sekirite, n ap san pitye pou yo. Ebyen minis jistis la, pèp ayisyen, aprè l te fin di nou y a des territoires perdus, Ala kote moun yo odasye papa. Apre l fin di nou il y a des territoires perdus, li te di nou defann tèt nou fas ak lensekirite paske yo menm yo pa ka fè anyen pou nou. Ebyen kounye a la a minis jistis la pèp ayisyen fè konnen ke li pa renmen bwa kale a. Madanm nan pa renmen bwa kale pèp ayisyen hahaha eeyy ala kote gade vòlè papa se peyi dayiti madanm nan pa renmen bwa kale a pèp ayisyen o mwen yon ti peni epluche ou konn se moun e ti fransè zuzu men bwa kale a twò kru pou madanm nan li pa aksepte ke popilasyon an mete manchèt. Sou prezime bandi yo mesye arete yo pito mennen yo bay la polis men Emily prophète faut pas ainsi avec nous hein soyons sérieux kon di André Michel ou di nou gouvènman pa kapab men fòk ou konprann se akoz gouvènman an ki pa pran responsabilite l ki fè n vin tonbe nan bwa kale parapò ansanm avèk sa bandi yo ap fè nou sibi. Fason ke yo ap vyole nou, nou menm chak swa nap domi nan otèl. A lajan peyi a nap gagote. Nou gen pil polisye kap ban nou sekirite, popilasyon an lage de bra pandye, nou pa di l mouri, nou pa di simityè rete vid. Men madam, kounye w pa ka di nou ou pa renmen bwa kale a sa pouw renmen l? Sa sa fèk gade w, men nou menm pa bò isit, nap kontinye mete bwa kale sou vakabon. Depi bandi a atake nou manchèt nan dadal Kote koral la mezanmi kote koral la pèp ayisyen non fòn bay minis la yon ti koral. Pa gen le chwa minis jistis fok nou di w sa klè paske ou fin di nou ya dè teritwa pèdi kou nou chwazi pran manchèt nou pou nou rekipere teritwa sa yo te di nou ki pèdi yo sa fè w mal wi bwa kale a twò di pa fè bandi sa men kisa w vle nou fè la menm menm jan ansanm avèk ariel ou met tèt ansanm avèk gang yo epi pou yo fin manje nou non non non bagay la pa konsa. Eske se pa pask ske se pa sè ou se pa kouzin ou se pa fanmi ou yo ap vyole ki fè w ap di nou konsa fè sesi fè sela? Bon ou te gen solisyon an nan men w epi w te di nou defann tèt nou ou di nou defann tèt nou kòman w te vle pou nou defann tèt nou la? Kòman w te vle pou nou defann tèt nou atò on bandi vin ansanm a on zam E touyel vin touye nou oubyen li vin kidnape nou poul detui nou pou nap chèche lajan ba li lajan sa ki pral fini ansanm avèk tout fanmi nou paske gen de moun yo kidnape yo mande 50 mil 100 mil dola ameriken pou tout fanmil mache fè pelerinay prete pèp ayisyen pou libere moun sa epi kounya la lè yo fin liberel. Pou ke tout fanmi an al travay pou yo mache peye dèt. Donk fanmi moun sa pòv a jamè pèp ayisyen. Epi kounya la, mwen menm lè m jwenn yon grenn pou m pa tou efase l sou sifas tè a, pou m arete l mennen kibò, bay lapolis epi de twa jou aprè, menm jij vòlè nou yo lage l pou l vin kontinye ban m pwoblèm toujou? Osi senp ke sa. Chimè vini nap manchèt. Kidnapè vini nap manchèt. Vòlè vini nap manchèt. Politisyen rat do kale vini nap manchèt. Dirijan ki pa vle pran responsabilite yo manchèt. Osi senp ke sa. Donk, si w pa vle pran l kale, degaje w, vide ti dlo sou li, oubyen pase ti krache ladan, pa gen wout pa bwa, wach manman, bwa kale! Medam, matmwazèl e mesye, chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl, ou kwè se koze? Se moman pou n fè yon kout pye nan anbasad peyi Dayiti, nan peyi Lèzetazini Damerik nan Washington, DC. Depi nan kòmansman semèn nan, gon dosye k ap pale. Dosye sa a se dosye Edmond Beauchit. Edmond Beauchit revoke kòm anbasadè Ayiti. nan Washington. Sa k pase nan dosye a? Medam, matmwazèl e mesye, depi lè Prezidan Jovenel Moïse te la, ebyen, tanzantan ou konn wè lè rat ap soufle w pou l mòde w, tanzantan ou tande gon ti soupson anba anba sou anbasadè a. Men a chak fwa ti dosye louch non anbasad la nou anbasadè a soti ladan anbasadè a rapidman toujou met yon nòt deyò pou l di se kanpay yo ap fè pou yo denigre l pèp ayisyen se manti yo ap fè sou li alegasyon mansonjè ti konpran ebyen dènye kouk pou touye koukou a frè e sè byeneme depi nan septanbre 2021 ULCC te anonse gen ankèt yo ouvè sou dosye anbasadè a? Hum! Ebyen kounya la, bagay la tèlman konplike, menm Lèzetazini Damerik ta foure bouch nan dosye a pou jan biznis la ap fèt andedan anbasad Ayiti nan Washington. Depi nan septanm 2021, Depi nan septanb 2021 pèp ayisyen, genyen 14 paspò ki enprime nan anbasad Ayiti nan Washington, sa son ti kal nan koze a map ba nou, pi gwo koze a nou mèt tann pita setè nap jwenn li. Ebyen, 14 paspò sa yo ki enprime, Se nan yon jou konje. 6 septanbre o Zetazini se konje. Men paspò sa yo fèt via kont Roudy Julien. Misye fè konnen jou sa a li pat vin travay nan anbasad la. Eske misye gon doublure oubyen gon zonbi? Kap travay nan non misye nan anbasad pèp ayisyen? Se kesyon kap poze. Epi medam matmwazèl e mesye, komisyon ankèt la fè konnen tout wikend ebyen genyen sè anbasadè a ki se Betina Bochit ki vini enprime paspò pandan l itilize kont lòt anplwaye. Ebyen medam matmwazèl e mesye, malerezman komisyon an poko an mezi pou l bay kantite paspò se anbasadè a ta deja fè men toujou selon rapò a. Gen Mesye Juste ki se yon anplwaye nan anbasad la ki itilize stati l pou l fè divès paspò ilegal. Se pati rezo kòripsyon piti ki genyen nan Washington DC. Bon. Pou fon paspò pèp ayisyen, se milyon pou genyen. Byen ke yo toujou di nou se blan ki pa vle wè peyi a, men ayisyen pi vòlè pase blan. Frè m ak sè m kap koute m, ayisyen tèlman renmen fè lajan sou ayisyen parèy li, pandan l di w se blan kap kraze peyi a, son bagay ekstraòdinè. Depi ayisyen an tonbe nan yon kote, ebyen depi se rès kap pase l pral toupizi tout, tandiske se li menm ki la, ki ta sipoze fè lòt ayisyen yo jwenn dokiman pi fasil ebyen se yo menm ki pral fè plis kòripsyon ladan. Se pa blag non frèz e sè. Si ke ou tande pas ou tande viza tèl peyi ap vann tan kòb depi gen ayisyen nan liy nan pèp ayisyen ebyen ou mèt tann ou pral achte paspò ou pral achte viza sa pri 5 bèf. E si tout fwa paspò ou ekspire, gon fason yo pral fè w peye paspò sa a pou refè l, s on bagay grav ankò. Anpil nan nou k ap viv Ozetazini Damerik, nou konn tande pale de dosye sa a. Souvan nan yon enstitisyon oubyen nan yon antrepriz, li fò e difisil pou yo kite swa de moun ki renmen ap travay menm kote, oubyen frè ak sè ap travay menm kote. Yo ka toujou ap travay wi men, kòmsi responsab yo pa konnen si yo se fanmi e anndan tou yo pa montre ke yo gon lyen ansanm. Pou ki sa yo fè sa? Se pou evite koripsyon. Men kòman ou te ka konprann pèp ayisyen, lòt la se anbasadè, gade non ti mennaj sa, tout nèt reyini, ki sa ou te panse ou ta pral fè? Se nòmal pou yo fè anbasad la tounen ti boutik prive yo. Se sèl nan peyi dayiti, ou tande lòt la se sekretè tèl bwat, li gen kouzen l, li gen manman l kap bale, li gen papa l kap siye, li gen tout moun, tout ras li nèt nan bwat la. Son bwat fanmi pèp ayisyen. Se konsa nou fè bagay yo. Donk lè konsa, ki kote peyi a prale, e je ne se pa. Bon, an tou ka medam matmwazèl e mesye, rete konekte pita, nap vini ansanm avèk rès detay yo pou ou. Medam matmwazèl e mesye, genyen Anbasadè Help Moro Honora. Gade imaj la. Kote ti konpè a le syèl. Kote l kote ti konpè a. Men konpè a. Nyanm nyanm nyanm. Mwen franchman pèp ayisyen. Li fò e difisil pou tande non on dirijan ayisyen a letranje site nan bon bagay. Avè di koripsyon an swiv yo. Tout kote yo rive ebyen fò nou yo fè skandal frèzesè. Ebyen mesye sa wap gade la ki rele Onora fè pati de yon ankèt polisye ki gen lyen ansanm avèk vyòl sou yon resòtisan japonèz ane pase. Selon enfòmasyon yo, misye ta menm kouri kite Japon san enfòme anbasad la. misye lage kò l nan Amerik di Nò a. Donk, misye twouve l nan yon sitiyasyon trè delika. Misye ki kouri lage kò l nan Amerik di Nò, li di l ap tounen, se pa mawon l ap mawon. Paske fò l retounen Japon, piske ti boubout li, se nan blòk sa l ta ye, pèp Ayisyen. Se Japonèz li ta ye. E deja genyen 2 polisye nan dcpj ki ta menm gentan kite peyi Dayiti pou ale o Japon pou al mennen ankèt pou konnen. Medam, matmwazèl e mesye, anbasadè sila a ki te prezante lèt kreyans li a anperè Japon an nan dat ki te 7 oktòbre 2020. E misye te deklare nan lane 2008, premye fwa li te rantre nan peyi Japon, li t al etidye pèp ayisyen nan inivèsite Kob. Li di konsa, depi lè l te piti, li te toujou reve vwayaje atravè lemond pou l dekouvri diferan kilti pa rapò ansanm avèk Ayiti, you understand me. Paske paran l te toujou aprann li, kilti ansanm avèk moun ki diferan avè l, rann lavi a enteresan. Misye genlè dekouvri tout kilti nèt pèp ayisyen menm anba jipon. E non sèlman sa tou, sa bay lavi a plis sans. Donk, li etidye Japon pou de rezon, kalite akademik, e non sèlman sa tou, kilti a ki trè trè rich. Misye genlè depase lakilti, li rantre nan yon lòt kilti li menm. Se sa ke li te di nan yon entèvyou li te bay avèk yon jounal Japon pèp ayisyen. Bon franchman, e tanzantan ou tande nèg sa yo, nou y ap site yon seri de koze louch ou pa konnen sa nèg yo genyen lè yo al fè ti travay la, yo pa ka kenbe grenn yo yon kote. Grenn nan toujou fè plis hit pase travay yo ap fè a. E la l di a. Dènyèman lòt la gwo responsab nan leta y rale bay li y nan kòl videyo l ap bat laponyèt. Sa vle di grenn ni fè plis hit pèp ayisyen pase travay l ap fè a. Eske w wè li ye kote kòripsyon rive? Donk, defwa pèp ayisyen m ap poze tèt mwen kesyon, eske gon malediksyon seksyèl ki tonbe nan tèt peyi a? E l klè, ou pa ka konprann on pakèt desizyon ap pran pou yon peyi, se toujou nan otèl li pral pran. Gon malediksyon kay ki tonbe nan tèt peyi a. Seryezman, lòt la pral fon travay nan biwo. Boss la pa menm gade sa ki ekri nan CV a non. Men li gentan wè lajè anba a. Li gentan wè jan pantalon an chita. Li gentan wè jan moun yo kabrase. Li pa fokis sou konpetans lan. Men li plis fokis sou sa ki anba jupon an. Donk pèp ayisyen dèfwa gon seri de moun yo just parèt san CV a san yo just ra yo ouvè lòt CV a pou epi ou wè lèt ap koule epi ou tou rantre kanaran ou tou ret la est ce que tu comprends? Donk yo ap brase e non sèlman yo ap brase pèp ayis depi ou tonbe nan bras ou pap fè sa ou gen pou ou fè ou pa pran responsabilite ou ou pa ka pa lage nan tout vye briganday grenn ou pap ka ret anndan pantalon Se pa kapab yo pa kapab, se pa konesans yo pa genyen. Men sa ki pase pèp ayisyen, grena yo pi long pase konesans yo. A la traka pou lave kay tè wi nan peyi sa. Non pèp ayisyen se serye, gon malediksyon seksyèl nan tèt peyi a. Tout jou nou tande yon akò ap siyen, ou pap janm tande akò a te siyen anba yon pye bwa ki tap fleri, la pote fwi. Mwen tande akò a te siyen anndan yon bout chanm kay. Akò te siyen nan otèl. Akò te siyen agoch men tout gen rapò ansanm avèk krèy. Eee depi se desizyon kap pran nan otèl pèp ayisyen. Li pap soti la rive la tande sonje m te di nou sa. Ou pa wè lè lòt gwo peyi yo ap diskite yo ale nan yon gwo podyòm pèp ayisyen yo reyini popilasyon an nan nan yon stad oubyen gon seri de gwo sal yo fèmen pou resevwa pil moun pou yo diskite. Men nan peyi dayiti se toujou nan otèl, otèl, depi ou wè otèl ou wè sèks hahahaa, bon e mède sante m, depi ou di otèl ou wè fè bagay, donk gon malediksyon seksyèl ki tonbe sou peyi a. Moun yo plis sou fè krèy pèp ayisyen ke yo travay e w ap wè yo fè plis hit nan liy sa. Ala traka pou lave kay tè papa Eyy Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl Ebyen medam matmwazèl e mesye Genyen Fernando Duclaire Ki se yon manb nan sdp Yon branch, an li gen plizyè branch, ki denonse iresponsabilite ak enkapasite responsab yo nan gouvènman an pou mennen bak peyi a. Se anachi total ki genyen anndan peyi a, sitwayen yo pa an sekirite, sa se rezon daprè sa ki lakoz popilasyon an deside pran desten l an men. Nan sans sa, Moralite men Nou menm Nou gen moralite ee. Nenel cassy tal reponn kesyon nan dcpj deja sou asasina konsil la nan delma 42. Frèm ak sèm kap koutem ebyen genyen jij Walter Wesser Voltaire. ki odisyone yon fwa ankò jedi 4 me a ansyen minis jistis la Berto Dorcé nan kad dosye trafik zam ak bal bato Miss Lili kote divès moun deja dèyè 4 miray. Frè e sè byeneme an nou swiv kòman konpè Berto Dorcé tap pull up Ebyen nan la jistis. Ann gade video sa ansanm. Donk se minis lan kap desann la pèp ayisyen an. Tu konpran? Li nan machin blende. Machin yo rèd, machin yo lou. Li pran ti katab li, li pral reponn kesyon. Ay lèn fin òganize nou epi. Epi gade yo, wa konnen yo serye, ki kote ki bon. A la traka. Men poukwa? Poukisa mesye tèt sa gason? Eh eh non non non non non fòn retounen Siman misye son kouzen Ariel kòm si nou vle men Poukisa bese tèt sa Heh ala traka pou lave kay tè papa Medam matmwazèl e mesye mwen m toujou di nou kòman lajistis nan peyi dayiti fonksyone Wa nan prizon e pou ga avoka ou epi jij la pral jije w demen maten gon bagay ou te fè nan aprè midi avoka gentan pale a jij la epi gon kòb ou pral bay pou yo libere w ou konn sa w fè? Avoka soulign nan, ou menm ki nan prizon an soulign nan nap pale a jij la nan telefòn. Eeyy wap pale a jij la nan telefòn wap di jij la pa bezwen enkyetel tout bagay ap aranje tu konpran ebyen kòb la deja disponib jij la gentan konn ki kantite lajan lap fè depi nan aprè midi ase avoka metel soulign nan sanm avèk prezime a epi sa w tande a pèp ayisyen yo gentan aranje yo. Lè w tande dcpj di mare entèl pase li gen pil prèv nan men l, ebyen lòt la li menm li gentan kachonba raje avoka l gentan ranje a jij la epi bwa kale pèp ayisyen. Ensi va la repiblik. Epi sa w tande a se toujou alegasyon mansonjè, manti yo ap fè sou yo. Kòmsi se mwen menm ansanm avè'w ki gangsterize peyi a. Ou kwè se koze. M ranmase pakèt mwen. Kòz abitan pa mize lavil. M prale. Men, m ap kite w nan bra Papa Bondje. Paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun, n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwa.